Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye guys e mwen kontan avèk nou e pa bliye jodi an se lendi E ou sou kanal paw la, tvlakayhaiti.com se ak menm plezi a nou rejwenn ou nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou sou sa kap pase nan peyi Dayiti kòm dabitid e se sa nou pale dosye ensekirite, dosye sekirite, bandi kap fini ak lapolis, lapolis kap fini ak bandi kidonk son match la tèt chaje. Men avan tou nap di yon gran mèsi ak tout zanmi nou yo, tout sila yo, tout konpatriyòt de patou. atravè mond lan ki toujou rete konekte sou kanal sa a tvlakayhaiti.com e se ak menm plezi a, menm kè kontan, menm onè respè a nou avèk ou jounen lendi a pou n pote videyo sa a pou ou. Nouvèl la gaye wi e genyen anviwon 4 polisye ankò yn fwa chèf gang ti makak Retire lavi yo. Nou byen di, retire lavi yo, gaspiye yo. E sa fè anviwon, e donk, 8 a 9 polisye ki chèf gang ti makak li menm, misye manje. Ak lòt li touye tou, pèsòn pa konnen. Enben nou pral fè w tande deklarasyon pòt pawòl polis la, Garry Derosier ki pral ban nou kèk detay sou dosye sa a, ki kantite, enben travay ke lapolis yo menm di y ap fè, e pèsòn pa wè rezilta yo. Pèsòn pa wè kisa ebyen operasyon lapolis sa yo bay apa de mare de ti bandi bay ti bandi raz alòske gwo towo gwo chabrak yo nèg sa yo ap boloze nan lanati. Ebyen nou pral fè w tande Gary Desrosiers ki li menm pral bay detay sou asasina polisye sa yo oubyen nou ta di ke masak sa ki fèt sou polisye sa yo medam e mesye. Lòt nouvèl ke nou pote pou ou genyen ansyen senatè Don Kato nèg poupou a ebyen ki li menm yè swa la a. Enben, pase yon move moman anba men yon jenòm. Enben, misye fini avèk senatè a kòm yonn nan senatè, enben ki te al nan palman, ki pa t al fè anyen, men se te travay boujwa yo ke l t al fè, se al travay pou Dimitri Vorbe, se al travay pou Boulos ak tout lòt gwo boujwa ki se patwon e ansyen senatè a. Enben, ansyen senatè a ki li menm voye pye, estomake, fache, dedouble. Misye fache, ebyen misye menm voye sitwayen an ale, paske sitwayen an genlè antre nan vi prive senatè a, sitwayen ap mete de dosye anpil moun pè pale, sitwayen an li menm kap mete yon pakèt gwo ebyen sekrè ansyen senatè a deyò, ebyen ki pa fè Don Kato plezi, misye oblije. mete enben sitwayen an deyò nan live la e nou pral envite w gen detay nan videyo sa mèdam e mesye ou sou tiv lakay haiti pwen kòm e jodi an se lendi rete konekte sou videyo a jiska la fen abòne like pataje nap tounen. Pawòl pnh lan Bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre Renel, bonjour Ferdinand, bonjour Lydie, bonjour tout oditè oditris Radio Caraibes, alò ti presizyon ke map pote. Et moi, je suis en contact avec euh, un responsable au niveau Pétionville, c'est au niveau d'Emma, Thomas 7, 32. C'est malheureusement et incident malheureux, ça, très très grave, ça, Tristan, qui produit hier euh, aux environs d'une heure euh, et dans Thomas 532. Alors, premier élément d'information que nous disposons, et effectivement, depuis 23 heures, Te gen yon mobilizasyon de lapolis pou mennen yon operasyon nan zòn Vale Erez ki son zòn ki twouve l nan zòn Labou yo men ki genyen plis popilasyon men Matomasen. epi operasyon an, mobilizasyon fèt vè 3 zè, men vè 5 è pratikman operasyon an dewoule avèk dè inite espesyalize paske te gon kap ke lapolis te mete nan zòn sa yo paske nou konnen depi byen dè semèn zòn sa yo e popilasyon zòn rivrèn yo konnen dè moman vrèman difisil avèk de bandi ame nan zòn sa yo ki anpeche popilasyon an li menm evakye nan aktivite l nan yon sous epi yo te mete kap yo, lapolis te mete kap li sou la epi o kou de lapremidi ou konnen lè gen tip doperasyon sa yo li enplike tou komisarya ou soukomisarya ki nan zòn yo epi te genyen tou de patwouy sou pwen aks lan ki t ap monte de la boule 12 a tomasen 32 rive jiska 38 epi. Epi vwala ke sitiyasyon sa a li malere sa pwodui rive o nivo 352 kote ke de bandi twouve yo sou yon do kay epi pandan ke veyikil lan se yon patwouy ki te gen 7 polisye abò li se yon veyikil chevrolet pick-up ki t ap asire patwouy prezans sou kan aks lan epi rive nan otè sa epi. Nèg yo te nan pozisyon anlè sou yon blokay epi yo tire an direksyon de Matotan kote ke malerezman jan w sot ap di a la genyen 3 jèn gason, 3 polisye ki malerezman pèdi lavi yo ki se polisye Pierre Paul Junior Dorcé, ajan 2. vin sèvi peyi yo, jan jisteman Johnny t ap di talè a, de vanyan gason ki mete vi yo, ki mete tout sa yo konnen, jenès yo, pou yo kapab patisipe nan sekirizasyon peyi an, vwala ke sa pwodui. hier dimanche la. Men pou nou, eske gen bandi ki tonbe efektivman? E a ki moman sa rive? Puiske m tande yon voice yon polisye k ap eksplike yo te fin bandi yo fin tonbe nan kad afwontman e se pandan yo sou lye kote bandi yo tonbe a yo siprann yo donk sa yo rele yo pran nan anbiskad. Alò, e sa vin jwenn kòm enfòmasyon men genyen pou pi piti yon bandi ke yo idantifye ki blese mòtèlman o nivo de Tomasen, mwen kwè ke atravè menm nèt la ou kapab wè foto sa, se yon motard pou pi piti. Yon imaj ki vin jwenn nou montre ke se 3, e se sa yo te kenbe jiska yè swa. Men pòt pawòl, m wè trè souvan la, lapolis la nan tip dafwontman sa yo, oubyen nan tip operasyon sa yo, ap pèdi moun. M wè l fèt fasil, donk o nivo de enstitisyon an. E sa sa yo vle di? Kòman nou menm nou apreyande yo? Kòman nou travay sou yo pou ke Olye ke se polisye kap tonbe nan operasyon men se lakwa ale nan kan bandi yo. E plizyè fwa genyen des entèvansyon ki konn fèt nan des zòn ke nou konnen ki gen lontan. ap bay pwoblèm difikilte ki genyen 2 gwoup ame ladan li lapolis ankò jan n sot di talè an nan kad misyon ni pou ke l pèmèt ke popilasyon ralon souf oubyen livre nan zòn nan ralon souf li konn fè dè zentèvansyon konn genyen tou dè bandi tou ki malerezman blese mòtèlman men genyen si n ap refere nou nan. Youn nan sa ki te rive o nivo Matisan an kote ke nou te pèdi prè de 4 polisye, se efektivman sa te rive nan moman operasyon yo. Men nou toujou, apre chak entèvansyon, toujou gen yon debrifing pou nou konnen egzakteman. Pòt pawòl konfime ou enfime pou nou, genyen enfòmasyon kap sikile kòm kwa ta gon katriyèm polisye ki mouri zòn klèb entènasyonal, eske ou rive verifye enfòmasyon sa? Se tou swit ke mwen te gen bri de sa, mwen te rele baz PV, yon strikti de kominikasyon ki o nivo komisarya sa, e a chak fwa ke gon sitiyasyon nou toujou fè kout fil, rele, yo di ke se pa konfime. Pa konfime. Ebyen men mèsi anpil pòt pawòl. N ap note Guerrier, Pierre Renel, Luc Dick, Ferdinand malgre sitiyasyon sa a, malgre dèy sa a ki ankò frape pnh la, Ferdinand t ap fè yon konsiderasyon talè an, se 2 bandi a sapat avèk mayo Se 2 bandi ke nou wè tout imaj yo, yo pafwa menm ap selebre. Nou kwè ke travay lan ke nap fè an la, malgre difikilte, malgre mank de materyèl, men se yon detèminasyon, se yon volonte ki ale odela. e ki fè ke nou menm n ap travay bò kote pa nou de se kote la men nou kwè ke fòk popilasyon an e popilasyon an toujou manifeste dizon volonte l pou ke li apiye travay pnh la n ap mande l ankò yon fwa pou ke li te toujou kontinye pote sipò l a polis la e pou ke de manyè nou menm ansanm ansanm e o firamezi pou ke n kapab debarase yo de bandi ki anpeche yo menm nan zòn yo, nan lokalite yo, nan vil pwovens ke w ye an vake libre yo aktivite. Sena, Sena e pa voye moute, li gen dwa pou l di sa. Smart. Smart tande. Smart, banm yon minit. Sena, m panse ke son se sou platfòm ou, se ou menm ki host live lan e ke se dwa moun nan pou li bay ide li. Men Smart m ap di w yon ti bagay avan ke, paske lè w poze kesyon, Fò bay yon pwen pou kote ke. M pa janm poze kesyon, m pa poze kesyon. Kesyon m te poze a senatè a reponn mwen deja. Senatè Don Kato, senatè Don Kato, ekout senatè, senatè, fòk omwen tande m, tande m fin pale, banm sèlman 3 minit m ap pale apwa. M pa ka pale fò. Se ke se se ke e pou kesyon lò di ou pa janm poze kesyon. Men se pou kesyon ou vini la. Tande m, Smart, ban m di w yon ti bagay Smart. Fò w konnen ki lè w poze yon kesyon, ki lè w fè yon fraz. Ou poze yon kesyon, ou mande ki sa, men pou w kòmanse pa ki sa. Pou ki sa? Se kesyon li. Ou mande ki sa batay lan te mennen. deba ke nap fè, si w poze yon kesyon, Kato ka mande yon mosyon pou l reponn ou kesyon lan pou l pa bliye repons li an. Non, non, non, m pat poze kesyon. Se yon, non, se yon mizo pou map fè, se yon mizo pou map fè, senatè a kanpe m pou l rektifye pou mwen sa ke m di a l pa nòmal. Lè lap pale, gen bagay ke l di, m pa aksepte, men m oblije tande l pou l pa pèdi fil dide l. Ok, ok, ok, men kisa map fè, map kite, an nou kite Smat pale pou kò l. Ou mèt pale Smat. Depi apre depa Jean Claude Duvalier, toujou gon batay politik nan peyi a. Batay sa yo pa janm abouti a anyen ke anglouti popilasyon an, oubyen fè moun ki te pòv yo vin pi pòv ke jan yo te ye a. Si n ap gade batay ki te mennen kont Jean Bertrand Aristide, batay sa a kòmanse touye popilasyon an, ou konprann mwen, touye popilasyon an pou èske m kapab di batay sa a pèmèt jodi a nou nan sa n ye jounen jodi a la a. Yo vle sou Michel Martelly, nèg yo mennen yon batay ankò kont Michel Martelly, kont pèp ayisyen an, menm si te gen anpil bagay ki pa p mache, ou konprann, mennen yon batay ki pa abouti anyen. Jovenel Moïse vin prezidan, nèg yo mennen yon, mesye dam yo fè katran ap batay kont Jovenel Moïse ki. pa abouti a anyen bon sak pi rèd la aprè jovenel peyi a vin pi mal ke janl te ye a mesye yo pran tan yo jovenel mete anviwon 15 goud sou yon gaz sa yo fè yo brile pòtoprens yo di wi gaz twò chè ok jounen jodi a gade pri gaz la. Ok e Chloé gon bagay ke m te vle diw talè a lè w ta di senatè Don Kato gen kolòn vètebral li gen yon liy wi li gen yon liy men lè w gen yon liy pa vle di gen yon kolòn vètebral pou sa e gen anpil bagay ke m toujou di wi e mesye senatè yo pran kòb pou yo vote. ki se gwoup Senatè Don Kato te ye a. Men sa m vle di pa la, men sa m vle di pa la, nou t ap pale de yon kesyon de 100 mil dola ke mesye yo te pran pou yo te vote, pa vre? Pandansetan, m pa konn konbyen lòt gwoup la te pran pou te anpeche yo vote. Èske w konprann? M pa konn konbyen yo te pran pou anpeche yo pa vin. Sa l ye mesye? Nou tout konnen a ki kan politik Senatè Don Kato afilye l. Ke senatè ou te pran. Wi nou konn 100 mil dola sa. Ekout ekout ekout ekout ekout ekout se kesyon nap poze se pa tout sa nou wè nan medya se pa tout sa yon politisyen di non poun annik metel nan zòrèy nou poun bat bwavo pou li non nou wè 100 mil dola sa pa bliye 100 mil dola sa tande non senatè senatè senatè senatè senatè ou ka remake m pa janm fon atak pèsonèl la. M pa janm fè yon atak pèsonèl sou ou la a. Ok. Wè, nou ka wè 100 mil dola sa a ke gwoup majorite a te resevwa, pa vre? Men, nou pap janm konnen kantite kòb minorite a te resevwa li menm, paske se yon travay ki ap fèt. Ok, banm reponn ou. Chak politisyen ayisyen, chak politisyen ayisyen gen yon bòs. Pa gen ankenn moun kap fèm konprann ou rive senatè san ke w pa gen yon bòs kap pouche w e bòs la kiyès li toujou ye souvan se boujwa se la boujwazi se milat yo se nèg ki kenbe 95 pousan richès peyi a kounye a la lè w depanse dè milyon dola dè milyon dola pou w. M renmen m kap reponn e pa vre non. M ap raple w, ou fè atak pèsonèl. Kite m fin di w wi, ban m di w ki atak pèsonèl ke w fè. Ou di ke ou gen tan idantifye l kòm yon gwoup moun ki t ap travay pou yon, pou boujwa. Se pa vre? Men eske gen yon lou, eske gen yon lwa nan peyi an ki di, le fè ke w son malere, le fè ke w son tèt grenn, ou pa ka byen, ki ès ki boujwa a nan peyi an? Boujwa a se nou menm ankò, se nou ki konsome sa yo fè sa nou menm nou pa ka fè. Sa petèt Se sa pou m politisyen Fon vann ti nou. tann mwen Yo Fon ti fòse tann n al renmen sa nou pa dwe renmen. An men kite m fini Ou te di m sa Ou fè Men wè wè Se atak tèt Senatè yo wap di kite l pale la l ap pale an Wap fè favè w dezòd Wap Wap di fè kite l dezòd pale. pale pou ou tou Woy m ap voye l Se prale atak menm Kite avèk mwen pèsonèl sa ke w fè ke m pa renmen Ou konn poukisa Mwen twouve l trè tèratè Lè Ayisyen ap pale konsa Kòmsi woy ou de Men mezanmi Se pa pandan E mwen se kato zon moun map swiv depim piti kòm mizik se pa pandan li nan sena li byen avèk moun sa ke nou vle asosyel la non mezanmi se pa pandanl pral nan eleksyon an li byen avèk li non se depi nan mizik e poum fè yon poum eklere antèn nou fason mpa renmen mpa renmen pran pati di dyab ni goumen pou moun kem paka fè konfyans poum eklere antèn nou. M pa kwè non. Al domi avek espou trankil aswè a. M pa kwè pap gon moun ki metel sou pouvwa non. Son moun ki travay ki te gentan fè kanpay. Chloé Chloé ou trè jèn an politik. Son moun ki te gentan fè kanpay. Chloé ou trè jèn an politik. Wè kitel pale. Tu me laisse pas parler. Son moun ki te gentan fè yon kanpay mete la avil. Poukisa w pa kite lot moun pale menn. Son moun ki te gentan fè yon kanpay mete la avek vil. Son moun se menm jan avèk Martelly ki rive prezidan malgre moun ke l ye a. Men li te gentan fon kanpay, li gentan gon non, son moun ki te gentan fè non l. Mesye sa a tou ki bò kote w la, li te gentan fè non l tou. E Chloé banm fon banm fon banm fon pwen silvouplè. Fok nou pa pale konsa, m trouve li trè terre à terre chak lèm tande wi se avèk boujwa li se si sa fè mal. Chloé banm banm fon pwen. Kato banm aprè fon ou menm m ta renmen fon pwen kato aprè ou menm. Wi wi wi wi map map fin fon pwen epi map baw map ba ou. Ou mèt ale. M vle bagay la fèt nan kalm Smat pa vle bagay la fèt nan kalm Mwen konprann ke w son jèn gason ki ta renmen yo wè w bat bravo pou ou men m di w mwen di w tande wè sa w ap filme la wè sa w ap filme la lè w lage l Lè w lage l, l ap san zefè. Max, Max, wè fè silans kite senatè Akim pale wi. Non, m pap janm lage l. Tande, non, non, m pap janm lage l. Men tande m, men tande m. Fè silans. Non. Poukisa m te ba w tan pou w pale, ou pa vle tande kounye a? Men poukisa m vle w tande m? Pa gen okenn, pa gen okenn boujwa ke mwen menm m t al defann nan palman. 1, Men poukisa m di w li? Ou wè sa m pral di w la? M konnen, m gentan konnen ou pap dakò avè l, paske ou menm ou son ou son jèn gason ki vin vann tèt ou nan laj mwen an. Pa gen pwoblèm. Men, men, men m pral di w li la jodi a Smat. Ki jan m ka defann yon boujwa? Woy! Èt, li di Smat pa defann. Tale, tale, tale, tale. Sorry, sorry, sorry. M pral, m pral, m pral jere sa, m pral jere sa. M pral jere sa. Ok Smat, banm di w yon bagay. Pa gen posiblite pou yon Senatè defann yon nèg ki gen kontra nan leta anndan palman an. Ok. Paske se pa anndan palman an kontra a siyen. Se fòk li al koudèkont. Ou wè lè nou pa konprann mòd fonksyonman nou pale. Men se byen domaj. Ifo ke ifo ke yo fè apèl dòf o nivo egzekitif la. E fòk yo voye l bay kou dè kont pou apwouve l. Nou menm o nivo palman, pa egzanp mwen menm, m pa gen anyen pou m wè avèk kontra k pral nan men boujwa. Sèl bagay, sèl bagay, mwen la pou m gade, pou m kontwole moun ki te vote m yo, sa ki pral jwenn yo. Si gen yon bagay ki te pase nan bidjè a, fòk m al gade èske sa k te pase nan bidjè a yo fè l. Pa egzanp. Si gon kòb ki te debloke pou yo fon sant de sante nan seksyon kominal anndan depatman an, wòl mwen se pou m rele minis lan pou m mande l gen tèl kòb ki te debloke, èske pwojè a fèt? Men kesyon kontra, se nòmal pou nèg k ap fè k ap fè k ap fè ki nan dil bagay yo pou yo fè nou kwè ke on palmantè gen pou wè avèk kontra. M pa gen pou m wè avèk kontra. Tande, fò m gen kowòm, fò m gen, tande, non, non, non, non, non, m pa vle, m pa vle, fin tande m. Fò m gen 16 moun pou m fè yon seyans. Ou pa ka fè yon seyans mwens ke, mwens ke 16. Kounye a lè m al nan vòt, lè m al nan vòt la m gen dwa gen 10 pou 6 kont, m gen dwa gen 9 pou, nou gen, majorite a gen men fò m gen 16 moun pou m fè yon seyans. Senatè, ou p ap janm mande sa tou entèlijan ke w, ou p ap janm mande sa. Ou pap janm mande seyans pou al defann moun. Tande, men fò moutre m ou konprann, woy misye pa vle aprann. Senatè, mwen konprann senatè, senatè, senatè. Èske w dakò, èske w dakò kounye a se pa anndan palman an kontra a siyen? Èske w dakò l kounye a? Senatè, ok senatè. Woy! Brother, ok, mèsi bokou, mèsi bokou, m te kontan gen yon fòm pou yon lòt moun. Mèsi tou senatè. Mèsi bokou. Mèsi tou senatè. Mèsi bokou. Mèsi tou. Ok. M te kontan gen w man. Ou pa vle ou pa vle patisipe man. M sorry pou ou man. Misye vini misye vini avèk misye vini nan objektif kèlkeswa jan w wè li di m t al defann kontra. Lè w fin eksplike nèg la w di l non kontra a se kou dè kont li di w li pa dakò. Men lè fini kontra sa te la depi avan w te senatè. Se m poko menm rive la avèl non. Se pou m montre nou. What they talking about? Kontra sa te la depi avan w te senatè ou pat gen rapò a kontra sa. Gade, gade kontra, kontra Sogener se kontra ki la depi sou Gérard Latortue. Sa poko janm anyen. Men si misye te enfòme ou el pa vle al sou Google. Li pa yon moun ki renmen al fè rechèch. Si l te enfòme l tap gentan konnen. Li t ap gentan konnen se koudèkont pou ki bay avi favorab pou on kontra siyen. Li t ap gentan konnen on grenn senatè pa ka al defann on boujwa oubyen on zanmi l. Li t ap konn sa, paske ou bezwen on majorite pou akonpanye w. Prezidan te gentan pran majorite l. Bon, men m ap bay verite, lòt la mande m kisa m konnen epi l ap di betiz. Se pa sa m konnen. Mwen menm mwen se moun, mwen enfòme. Yas kon apel enfomasyon fok nou fel se pa rete sou tiktok nou pa edike tet nou li just pa make sense paske fo nou aprann edike tet nou fe recherche tande lot moun se pa chita ap tande brat fatra toutan se pa sa li pa posib aprann tande moun mwen menm pap vin la mpa eseye ap di nou ke mesye a li pafè person ne pafè. Pa gon moun ki perfect. But sam ka di an mwen di sam wè sam analize sa zyeum ban mwen men se pa sa moun ap di yon moun annit vinil voye monte epi m vin repete paske m pa jako m pa fèt poum jako dezole m sorry m pap ka di betiz avè nou paske m pa nan level sa m pa nan nivo sa sorry guys. Chak dimanche Chak dimanch nap vin la nan live san chapo san chapo san chapo fò vini fò vini paske chak dimanch live san chapo. Mèt fè mèt fè mèt fon ti pale bon bagay wi ou ka pale ok ok bon map salye tout moun map baw yon se vòt map baw yon se vòt m salye w Vicky non e dènye apre Fabie mwen map bon apre Fabie mwen dako e dako e pechak.